M te wè dmi nòmalman chou an ponmen. Lè yo rekòlte l konbyen moun nan ka fè sou li konsa? O! Lè yo rekòlte sa? On tèt chou konn ap vann tankou pou m wè si m konn vann 10, 15, 20 dola. Semèn pase an, on tèt chou te vann prèske 25 dola wi. Bon okontrè lè w al nan mache moun yo konn ap koupe on tèt chou fè l fè 4 moso pou y ap vann chak moso 25 goud wi. Konpye pye regard koman e otan ke lapli ap tonbe lap toujou donnen anpil anpil wè anba. Pati anba gen tan preske mete grenn nòmalman, mete grenn gen grenn pwa, e pati anlè a rete rete pwa pwa ki trè tand ke w kapab konsome. Sa vle di ou kapab konsome l e a plizyè de plizyè manyè. E malgre gen pwa ladan li. Gentan. Sa se konkonb ki gentan ladan li. Ladan tou wap wè kote bètrav sa son bètrav ladan li. E sa se tomat. Se tomat. Vwala. Men men tout tomat yo ki gentan nan nan pye an. Apre on mwa ankò. M panse tomat ap kòmanse keyi la. Ou gad mwa. Vwala men men men. Men tout sa tout se konkonb yo. Ou wè.